Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m sonje mwen te fè nou yon anons maten an konsènan yon bandi ki li menm tonbe o nivo de site solèy humm misye pral fon konplo ebyen konplo a pa pase Sa mal tounen. Non bandi sa se Boul. Misye t ap mache dèyè do yon alye je nèf ki rele Matyas nan Boston. Tande byen wi! Ou wè nan Boston, se kote pou yon nèg plis pè lè ou se bandi. Pa egzanp. Ou ka ba w bandi lòt kote epi w vin anndan an la a, monchè, y ap manje w. Paske, lè w gade menm nèg ki anndan an youn manje lòt. Avan m vini avèk lojik youn manje lòt lan pou nou an, ban m ba nou enfòmasyon an ki sa l ye. Boul sa a, misye fè yon krim. Alòs sa se youn nan krim wi m ap site pou nou. Paske, nèg sa yo fè anpil krim. Te gen yon fwa, Drouillard, m kwè se an 2022. Nan ane 2022 an, gon piti ki rele Woudòlf Dezouvre, misye touye piti a bal pou ryen. Men, enfòmasyon m te gen sou dosye sa se ke gen yon lòt ti jèn, se li menm ki t al rele piti sa, epi nèg yo touye l, boule touye piti a. E nou konnen pou kisa? Pou yon fanm. Sa vle di, Fanm nan li renmen Rodolphe li pa renmen boul nou tande wi epi misye nik parèt devan tout moun nan fwa la li vide l atè gen anpil nèg ki gen konpòtman sa paske gen nèg m konnen depi yo te chèf yo di depi yon fanm te fanm yo sa se ti krab pa yo menm lè fanm nan kite yo nèg pa ka pran l e gen bagay ki pase devan m nan pele simon lè chèf jenèf lan jouma. te touye yon piti konsa. Bon, Woudòlf mouri, fanmi an mare ren l. Men, atann ou aske ap gen repèkisyon. Lè misye fin touye piti a, m kwè yo te bay misye sanksyon paske yo te dezame l e Matyas te menm bay misye bal. Men, m kwè yo bay misye bal nan men, bal nan pye bagay sa yo. Misye vin nan baz la, misye di li menm. Alò, se avèk kèlke zami l ap pale. Li p ap kanpe gade bagay sa a nan je. L ap manje Matyas kanmenm. Kounye a pwoblèm ki genyen, tande byen wi, misye ap pale avèk yon zanmi, li di zanmi an l ap manje Matyas. M pa konnen si gon moun k ap tande, moun nan al di Matyas sa. Matyas rele misye, ba l tèt paske. afè konplo nan Boston nan sa se monè kourant nèg yo pa vle pran nan bagay sa Matyas touye misye men banm ba nou yon ti enfòmasyon de towo sa avan mwen ale nan lojik youn manje lòt la tande wi non vanyan chimè sa se boul misye te lekòl nan le pwogrè depi piti misye te konn al gade gè misye te toujou di kondisip li yo lap chèf. kanmenm nan site a. Apre li fin touye piti a nan rakèt, tout chimè fache paske li pat dwe tire piti a konsa. Men fò m di nou byen ke boul sa se yon jwè Matyas te renmen anpil. Matyas te oblije bay misye plizyè bal. Misye al lopital epi misye di li menm fòk li vanje. E gen yon sòlda ki tande misye ap pale nan telefòn ak yon moun, li di l ap pete Matyas kanmenm. Sòlda a di sa. Epi yo antisipe sou misye. Misye tonbe. Matyas ap gen rezon l paske lè ou nan Boston, ou se chèf. Atann ou aske nenpòt lè a ou ka pran nan yon konplo. Ban m pran yon egzanp avè nou trè senp, Ti Jozèf touye Ti Ougan. Menm lè kounye a se pa Ti Jozèf k ap jwi pouvwa a non, men li touye Ti Ougan. Men fò m di nou byen ke Matyas se te yon jwè ti ougan. Lè Ti Jozèf touye ti ougan, Matyas lage pye l. Lè nèg yo rele Matyas, Matyas ap vini, Matyas renka kò l, li pa vle antre. Epi, lè l fin antre, donk, kounye a Matyas vin chèf. Men, Matyas vin vanyan wi, paske lontan li te lach anpil. Enhen, men kounye a. Matyas fè non l. Misye fè non l nan gèm nan. Sa pou n konprann se ke blòk sila a gen yon teyorèm, eee, kòman m ta kab di sa? Yon teyorèm mòtifè ki trase sou li. Pa egzanp, ou wè, kòman ti bonòm sa rele ankò? Labanyè. Li touye Kolobri. Evens touye Labanyè. Ou konprann? E pi Evens li menm, se youn nan nèg. ki te mouri nan men lapolis, li te nan prizon. Apre sa ou vin gen tòg, vin gen jaden, youn manje lòt. Ou konprann? Se prèske youn manje lòt pou kapab mete lòt chèf oubyen pou ranplase. Se konsa bagay la ye onivo de Site Solèy patikilyèman zòn Boston. Donk, m gen presyon ke menm si fanmi Ti jèn sa li pa nan lajwa men aparaman li kap di ke nou jwenn jistis paske misye ki te touye pitit mwen an, misye ki te touye frè m nan, misye ki te touye kouzen m nan arbitrèman konsa paske li te renmen yon fi, fi a pa renmen l, se Woudòlf li renmen, ebyen vwala poukwa Woudòlf pèdi lavi l. Ebyen jounen jodi a la a, moun sa yo menm lè senti yo kapab mare toujou men omwen. Kapab gen yon ti sourire paske moun sa ki te fè zak sa ebyen li peye pou sa. Lòt dosye m vin pale avèk nou se konsènan dosye atis yo nan vilaj de Dye. Mwa je pons ke Izo nan vilaj li banalize kesyon dosye atis yo. Nou konn pou ki sa? Paske nèg yo te vin jwe pou li. E m santi ke nan videyo sa li fè ap sikile sou tiktok la li parèt trè entelijan. Ou konn pou ki sa? Ou konn kisa izo al evoke oh li menm ki se atis oh si euh ti lapli ta dil al jwe pou li si Gabriel dil jwe pou li li pa al jwe epi nèg sa yo kwaze avèl nan lari nèg yo pozel kesyon poul ta reponn ok se menm jan li di tou si pa egzanp li menm li rele Tony mix pou Tony mix vin jwe pou li Tony mix pa vini nenpòt lèl kwaze avèk Tony mix nan lari an gital nan menl lap poze Tony mix kesyon. Men peyi a wi. Men peyi a. Donk kelke pa, ou ta ka di nèg atis yo gen rezon wi. Men nou pa ka ba yo rezon. Paske al jwe pou bandi, si w touche ankò plis, m ta kapab di, se kòm si w di, ou fè kidnaping. Se konsa tou m ap di l pou yon seri de jounalis. Si on nèg, sa ka rive ou fè entèvyou avèk yon bandi. Mwen menm, cette histoire de di ke on nèg ou pap fè entèvyou avèk bandi, se pa lojik pa m. Paske, ou byen lè bandi a mete on voice deyò ou pa pase l, sa se nou menm. Anpil fwa, si pat gen rezo sosyo, genyen de avètisman ki lanse, kòman moun yo tap konnen n? Menm nèg kap di w. Ou pa oblije pase voice bandi an men li menm chak jou se de bandi lap pale. E konprann byen anpil nèg kapab chwazi oryante enfòmasyon w yo sou yon pwen kèlkonk. Gen moun ki fè sosyal, gen moun ki fè prank, gen moun ki fè m pa konnen, gen moun ki pale de tout dosye. Èske w wè sa map di w lan? Pa egzanp si w al tape kriminalite sou youtoub wap wè anpil chèn ki fè dokimantè sou kriminalite. Lè djadis yo ap goumen. avèk fòs de lòd yo. Nou pa konn wè genyen jounaliste ki nan mitan djiyadis yo, men sa pa vle di pou otan ke yo se bandi. Yon sèl eksepsyon, si yon jounaliste ou fè entèvyou avèk yon bandi, ou pran kòb nan men l, sa a mwen m p ap aplodi w. M pa nan lojik sila. Ou pa gen dwa antre nan lojik sila. Pwen boul! Ann tande Izo k ap banalize kesyon sila. Vilaj de Dye, kòman nou ye moun mwen yo, kòman nou ye? Bon, m pa p ap pale anpil non. Bon, nèg la s on atis li ye. Kèlkeswa se sa, m pa bezwen konnen si se konpa l ap fè, si se DJ l ye, si se rap li fè. Si se rabòday li fè, m pa bezwen konnen. Talè, bouch mwen twò lou, an m retire anpe kòb lan bouch mwen. An m poze videyo a. Twòp kòb, bouch mwen lou. Ok m bon la Kounya la Nèg la w atis m konnen atis pa gen limit atis se bay moun mizik DJ jwe pou moun pou moun danse M pral pran egzanp avè w tou senp si mesye Ti Lavi oubyen mesye Manno oubyen mesye Babekyou pandan yo rele youn nan nèg sa yo vin jwe egzanp banm pran egzanp la sou banm pran l sou Tony egzanp pandan yo rele Tony vin jwe Tony pandan Tony pa gen pwogram Tony di l pa pral jwe Eske nèg la pa panse Tony yon kont li gen ansanm avèl pandan Tony se yon DJ li ye se pa bagay zam lap vin pale ansanm avè n se plezi lap vin mete kounya e si mesye babekyou youn nan nèg sa yo misye te di a manno ti lapli m pa wè m pa pran egzanp sou tèt mwen m pa bandi m atis mye menm e si pandan Tony pa vin jwe youn nan nèg sa yo kwaze a Tony nan lari a pandan gita yo nan men yo yo tou ap poze Tony kesyon poukisa w pa vin jwe mwen pandan w jwe pou tout lòt moun di m sa k gen an eske nèg ki dèyè telefòn yo. Ki dèyè laptop yo a. Eske yap desann vin pran Tony lan kwen an. Bon m pral pran egzanp lan sou tèt mwen. Kounye a pandan m atis mwen menm atis mafya mond lan. Si ti labe di m vin jwe pou li. Krisla di m vin jwe pou li. Manno di m vin jwe pou li e nèg bay mikano nèg sa yo tout nèg gabriel nèg sa yo vin jwe pou yo bougòy. Kounye a m pa al jwe. Kounye a lè nèg sa yo jwenn mwen nan lari. Kounye a yo pral poze m kesyon yo pral di sak fè m pa vin jwe atis mafya mond lan. Kounye a yo chwazi kenbe m yo mete m lan plan. E men m chaje lò Ou wè sa m di w la Yo chwazi kenbe m Eske Theriel Thelis m an vann jòn kon nan fatra M an vann nan fatra Eske n ap vin Di m sa n pral fè m mwen A di n ap just rete dèyè telefòn nan o E bat bravo pou la jenès Yo kenbe Izo atis mafya mond lan An n evite sa Li gen ap bay atis. Bon ok, m pral pran egzanp avèw. Gade yon mizik. Gade yon bèl mizik yon nèg fè. Ay di, kiyès ki pa ta renmen danse mizik sa yo? Gade yon mizik. Wè, wè, wè, gazman, gazman. Fè ti bout sa rive sou gazman mwen. Mizik sa map bat ou pou li, ou pa ka fè yon mizik bèl konsa. E mizik sa m pi renmen nan tout mizik misye yo. E fòm danse l. Ahh antouka pèp la m wè n nan fènwa pa okipe moun sa yo wòl atis la se jwe wa bezwen konn pou kiyès wap jwe se bay plezi sèl sa lè w vin nan vilaj de Dye pa vin pale de zam pa vin pale de kidnapin just vin rege bagay mizik antouka esam tap di kounya la mwen yo rele m vin jwe la m pa jwe la yo kenbe m la yo pase m yon vye bal nan zòrèy mwen la eskize e pa sa m tap di ok m ale. Izo son bon mafya uhmm. Izo son bon mafya. Bon antouka e misye pale li banalize kesyon an li pa ni di atis yo gen rezon li pa ni di tou nèg kap kritike yo gen rezon daprè janl pale a paske li di ke si yon nèg ou vin jwe ok men si w pa vini Li kwaze avè w, li poze w kestyon, kòman w pral fè reponn? Men m gen yon sèl bagay m pa dakò. Si mesye, atis yo ap vin jwe pou nou, se atis nou ye, alò Izo atis ou ye tou. Men, si gen yon kidnaping ki fèt sou manman yon atis, papa yon atis, yon pwòch yon atis, menm lè li pa ta lakay ou men omwen si l ta nan men yon alye, m panse ke. ou te kapab petèt a la baz yon seri de demach pou ta fè lage moun sila. Paske ou di ou atis, ou atis nèt. E lè w di ou se atis, ou mete w o menm ran de Izolan. O menm ran de tout lòt atis yo, se pa sa? Menm si dèryè tou sa, gen anpil lòt bagay ki kache. Èske nou konprann? Men, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di, kilè n ap respire? Kilè n ap fini ak tout zizani sa yo nan sosyete a? M gen yon grenn bagay m anvi di tèt mwen, si peyi a te gen fòs lòd ladan l, pa t gen ensekirite sila a nan lari an, m panse anpil atis pa t ap deside jwe pou bandi. E se la nou ta pral wè yo tou, paske. Si pa gen yon seri de pwoblèm, pa egzanp nèg sa yo se nan ti kwen pa yo sèlman yo te rete, lapolis te oblije fè yo fèmen kò yo yon kote. E kounye a la a, pou atis ta pral jwe pou yo, a monchè m p ap ba w manti, atis sa yo ta merite pandan y ap sòti anndan an, pou lapolis ta tou touye yo. Men jan bagay la ye la mezanmi, si yo kenbe w yon kote, ou pa ka rele lapolis non. Mwen menm m konn ap mache yon seri de kote, m konn fè plizyè kilomètre de marche, m pa menm wè limyè yon polisye. E le pire dans tout sa, men sa pou n konprann nan, pandan nou ap di sa, pa bliye, pandan n ap kritike tou wi, mwen m pa nan ankenn nèg, m pa nan sipòte ankenn nèg, pandan n ap joure a fò n di tèt nou tou gen anpil polisye ki nan gang wi. Ah fòn di anpil polisye ap sipòte gang fòn di tou gen anpil nèg gang pa janm kidnape poukisa yo pa janm kidnape yo poze tèt nou kestyon sa lè sa m panse ke nap joure gang yo avan wi apre sa na voye wòch sou lòt moun sa yo paske lòt moun sa yo ki gen san sou konsyans yo m gen presyon ke se menm kriminalite a se menm kriminèl avèk gang yo. Paske lè w gade yon videyo k ap sikile sou rezo sosyo kote ke nèg y ap rache yon fanm paske lapolis te pran l li mete l nan cha menm si se pa konsantman men sa w di tèt ou demen si Dye ve ou menm polisye k ap sipòte bandi ou menm yon sitwayen k ap sipòte bandi videyo sa m panse l ta di w anpil bagay.